ladan l premye minis britanik lan, menm jan ak Jair Bolsonaro, prezidan brezilyen an. Donk Melania ak Donald Trump pozitif anba kovid 19, selon rezilta yo bay pitit gason yo a, Barron, ki gen 14 an, li menm li negatif. Donk prezidan an konfime rezilta pozitif tès li fè a, li menm avèk madanm ni. Prezidan ameriken an di dezòmè li an karantèn, li menm ak madanm ni Melania, e pitit yo a chape anba maladi an e yo mete l alabri, l ale kay grann ni ak gran papa l. e alòske li pa t sispann minimize enpòtans kriz sante maladi sa a pote atravè lemond e nan peyi Etazini an patikilye, Prezidan Donald Trump finalman li viktim de maladi sa a. Donk, Prezidan an, kounyela li an karantèn nan Mezon Blanch lan, daprè sa Chèf kabinè l presize. Alòs ke peyi a ap kontinye toujou anrejistre moun ki mouri e se peyi ki gen plis moun ki mouri anba kowonaviris lan ke anrejistre 208 mil moun mouri pou rive jounen jodi a anba maladi sa. Nan yon kominike ofisyèl, prezidan ameriken an fè konnen li menm ak madanm ni Melania e yo teste pozitif anba covid 19 lan. Nou pral kòmanse karantèn nou e yon e n ap tanmen tou pwosesis ki pou mennen nan gerizon nou rapidman daprè sa l fè konnen Nou pral travèse pwoblèm sa a ansanm daprè sa l soulinye e milyadè e 74 an ki nan tèt peyi Etazini depi 2016 e sou espas favori li ki se Twitter li ekri konsa e li anvan sa li te jwenn rezilta ki te fè konnen youn nan pwòch kolaboratris li Opx te trape viris nan, menm jan ak madanm mwen, prezidan an te eksplike li pase anpil tan ak kòlèg sa a e l lese konprann ke risk pou lòt moun nan Mezon Blanch ta trape maladi an posib. Baron yo metel lwen manmanl ak papal. Si rezita tès Melania ak Donald Trump yo yo tout moun konnen yo sou planèt lan li pozitif pou pitit gason yo a te gen kesyon ki tap poze selon Daily Mirror e Stephanie Grizman ki se chèf kabinè First Lady amerikèn nan fè konnen Baron ki gen 14 an men ki pi wo ke papal laprès amerikèn te poze pwoblèm sa deja e se yon jeyan li negatif anba kowonaviris nan, gen tout prekosyon ki pran pou asire yo, daprè sa yo di, ke li an sekirite e an bòn sante, daprè sa pòtpawòl la fè konnen. Tabloyid britanik lan fè konnen Bawon Trump li ale kay grann ni ak gran papa l, ki se Victor ak Amalia Knafs, ki ap viv nan banlye Maryland. tou pre lekòl kote l ale a, St Andrews, yon lekòl episkopal. Tout enfòmasyon yo lese konprann ke kay grann ni ak granpapa l, li ap genyen bonjan pwoteksyon e y ap pwoteje l tou kont kowonaviris lan. Donk, egzatteman nan yon mwa, demen ap fè egzatteman jou pou jou nan yon mwa, pèp ameriken an ap genyen pou l ale vote. E anpil kesyon deja soulve si maladi Donald Trump lan ta pi grav ke sa li parèt pou kounye la a, e si l pa ta kapab ale nan eleksyon, si l pa ka kontinye dirije premyè puisans mondyal la, ki sa ki prevwa, e tout je fikse sou vis prezidan an, Mike Pence, e ki deja pase tès nan maten li menm ak madanm ni, yo negatif. Yo gentan ale tou gade sa konstitisyon amerikèn nan di, si prezidan pa kapab se vis prezidan, si vis prezidan pa kapab se prezidan asanble nasyonal la, e kiyès ki prezidan asanble nasyonal la kouwèl ye la, se demokrat Nancy Pelosi. E donk gen anpil anpil anpil pwoblèm ki soulve, byen ke pou kounye la medsen nan mezon blanch yo, yo fè konnen ke Se fòm leje a prezidan ameriken an genyen, men enkyetid yo se le fèt ke li aje, li gen 74 an, e an plis de sa tou, li obèz. Yo pa konnen, gen kèk enfòmasyon ki lese kwè l ta soufri maladi tansyon, men yo pa konnen eta sante reyèl li. Dènyèman laprès amerikèn te alarme Lè prezidan an t ap desann elikoptè, li te parèt trè lou, li te menm manke tonbe, yo te poze anpil kesyon sou eta sante l. Ane pase, yo te poze kesyon tou lè ke sanble nan yon wikenn, li te ale nan yon lopital militè ameriken pou l t al pase tès, yo pa janm konnen egzakteman. Men medsen yo toujou di ke li gen yon sante nòmal e li menm se youn E nan pwen fò l, li di se karaktè li avèk sante l ki fè l reyisi e li toujou ap vann sa, fè pwomosyon pou jan ke li son moun ki konbatif e se yon moun tou ki pa janm malad daprè sa l fè konnen. Donk li yon moun tou ki pa vle bay moun lamen, ki pa renmen manyen anyen. e ki gen pwoblèm ak mikwòb, ki toujou ap lave men n plizyè fwa, e tout bagay sa yo pou pwoteje l de tout kalite mikwòb. Joe Biden pase tès lan tou, li negatif, paske kesyon te deja ap poze, èske kòm yo te ansanm nan deba madi swa, èske li ta transmèt viris lan bay lòt kandida, dat sa se t ap yon dimansyon sa yo rele surprise d'octobre la Nan peryòd elektoral chak katran nan peyi Etazini, se ta pou yon veritab surprise d'octobre e pou tou lè 2 kandida yo ta trape viris lan. Se deja yon surprise d'octobre avèk Trump e donk gen anpil kesyon ki ap poze men se sa yo rele spekilasyon ki ap fèt. Men nou pral kite dosye sa pou kounyela pou nou retounen pou pi devan avèk li e avèk sa k ap pase nan aktyalite lokal la. Nan aktyalite lokal la, n ap genyen pou n pale w de rasanbleman sa Sektè Demokratik lan al fè Leyogàn kote te gen ensidan, zam te tire, pou pi piti gen yon moun ki blese anba bal epi lòt pwen Nan aktyalite a, se bidjè sa a gouvènman bay tèt li, gouvènman defakto a, nou konnen pa gen paleman, e bidjè a nou konnen se yon lwa ke l ye, e kote paleman an dwe sanksyone li pou kontwole depans leta ap fè, men kòm se yon sèl pouvwa ki egziste an Ayiti, se pouvwa Jovenel Moïse nan, donk li bay tèt li yon bidjè.